Zanmi konpatriyòt TV lakay haïti.com yo nou kontan rejwenn nou ankò yn fwa nan nouvèl video sa e nap remèsye tout zanmi nou yo, konpatriyòt nou yo, e tout moun kèlkeswa ou an Repiblik Dominikèn nan moman ke Ayisyen ap pase move moman, ou kèlkeswa ou Ayiti, ebyen nap diw tchenbe fèm paske gen lespwa menm si ou wè sa ap mal pase pou nou kay vwazen oubyen nan kèlkeswa lòt peyi nou ta ka ye a, pa pèdi espwa paske Bondye gen yon plan pou chak moun E donk e sa ou wè kap pase nan moman an la a gen yon lè kap rive tout bagay ap fini e nap viv alèz. Alò se te e ti mo espwa nou pou sila yo frè ak sè nou ki ap pase yon moman penib dizon anba men dominiken, otorite dominikèn yo ki yo menm deside fòk yo ebyen rann lavi ayisyen, ayisyèn frè ak sè nou yo enposib lakay yo. Nou pote anpil enfòmasyon pou ou, dosye 3 milyon ke ameriken lage atè a la a sou tèt 3 chèf gang nan peyi a, Vitelòm, Gaspiyay, Lanmò San Jou, eben nap diw nan moman aktyèl nap pale la a gen anpil panik, anpil kè sote, anpil kè kraze anndan baz Vitelòm menm e nan moman an, e doke anpil moun nan zòn nan ki yo menm sou presyon Vitelòm oblije e doke pran lari ap di ke Vitelòm pa gang li pa vòlò li pa e kidnapè ki donk Vitelòm son nèg kap fè sosyal son nèg kap ede moun se sa yo di ebyen kesyon 3 milyon sa li menm ki bay Vitelòm anpil anpil kè sote e nèg yo tèlman panike yo vin oblije mete yo nan yon pozisyon la yo san pitye kèlkeswa moun yo kwaze sou wout yo depi w pa dwat e nèg yap met bagay sou ou paske ameriken deside 3 nèg sa yo yo menm fòk yo mete la pat sou yo gaspiyaj lanmò san jou e vitelòm ki li menm ap teyorize moun nan tòsèl ebyen FBI ki yo menm deja gen kontwòl nèg yo e nou konnen blan depi l deside pou l met men sou ou lap mete l kanmèm sak fè yo poko antre se yo k poko vle men kesyon 3 milyon an nou konnen se di yo di l men. Si yo te vle pran nèg yo tout bon vre yo tap annik antre ayiti epi yo fè sa pou yo fè a men kòm nou konnen blan an li menm lè lap aji li toujou pran yon ti tan poul byen fè afèl donk se pa ayisyen ebyen medam e mesye nap diw ke bagay yo vrèman grav e anndan kwadèboukè menm e lanmò sanjou e gaspiyaj nèg sa yo e gaye ti sòlda atè a nan tout lari, nan tout kwen, e pou mete kontwòl sou kèlkeswa enkoni ki ta parèt nan Kwadèboukè, e depi nèg yo ta sispèk ou e ak telefòn sa w ap filme oubyen ap pran foto, m pa bezwen di w ki kantite kout bal ou ka resevwa nan lestomak, oubyen nan tèt ou, ou sou tvlakayhaiti.com, nou te kontan avèk ou nan nouvèl videyo sa, rete gade l jiska lafen, n ap retounen pou yon pwochèn videyo. M pral montre nou yon bagay, m pral fè n tande yon bagay. Si w sou radyo, pa gen pwoblèm, m ap esplike pou w konprann epi m ap fè w tande tou. Nou mele nan peyi a wi. Bon m ba nou enfòmasyon rapid. Mwen te ekri sa sou Twitter depi avan yè. E son verite absolu. Wi e cher maître Torbeck tou okay pwodwi fè anpil diri wi bon farine ou ta pran yon ti bagay ke tia tande byen bon m ba nou enfòmasyon men m te gentan pataje yon ti bagay avan yè sou twitter kisak pase tande presyon depatman deta ameriken bay la. ta sanble li afekte chèf gang yo. Gen 2 bagay ki fè sa. Yè gen yon kòmantè m wè men m pa t reyaji sou li, pandan m t ap eksplike kòman Dominik egzekite 2 pèsonaj nan Site Doudoun, misye di Ozan m ap di èske m te la, w ap gentan konnen. Ou pa konn sa k odeve a, al chèche atè a epi w ap wè se tout sa m t ap di a se bon lò m t ap ba ou. Misye ale kay yon 2 pèsonaj li tiye yo paske 2 nèg lapolis te tiye yo te akize kòm nèg ki ta tiye fanmi Dezanclou byen ke m di w gwo parantèz sou sa men misye akize youn nan pitit granmoun yo ki se zanmi Tyèg la yo di misye se antèn lapolis. E pou sa nèg yo tiye pèsonaj la wi. Lè yo al dèyè misye yo pa jwenn ni, epi misye pran ni manman ni papa a lal tiyel bò rivyè el mete dife sou yo. Dominique, chèf gang site doudoun nan, si m gen yon ti tan talè ma montre nou imaj misye. Tande byen. Pandan depatman deta ameriken soti yon nòt pou dil gen 3 milyon dola ameriken li mete disponib sou tèt 3 bandi. Youn se Lanmò San Jou, Wilson Joseph Lanmò San Jou, lòt la se dezyèm chèf la se Gaspiyay, se nèg ki vini aprè Lanmò San Jou a, e lòt la se Vitelòm Inosan. Pwen bagay ki rive se ke nèg yo pran sa trè o serye. Pa egzanp Kwadèboukè. kareman nèg yo mete ti sòlda, bon ti sòlda pa bezwen kòb, ti sòlda ap veye enkoni nan zòn yo, sitou ki ak telefòn. M te pale nou m te di n ke Kwadèboukè frajil, si w pa moun Kwadèboukè, evite l o maksimòm. E menm si w se moun Kwadèboukè, evite sèvi ak telefòn pandan w nan lari. Paske bandi yo nèg yo trè frajil aprè kestyon 3 milyon dola ki sou tèt yo a. Vitelòm inosan kòm entèlijan kòm stratèj paske misye pa pou kont li son nèg ki pwisan son nèg ki gen polisye nan baz li k avè l son verite nèg yo konn sa e vitelòm pa piti eben ekoute eben sak pase. Gen yon toro m te montre n. Banm wè si m ta jwenn misye la rapid pou nou. Paske emisyon sa gon jan l fèt avan m rive sou sa map gade sou ekran an. Banm wè si m ta jwenn misye nan gang vitelòm nan pou n ka wè byen sa map esplike peyi a la a. Eben gen youn nan chèf gang vitelòm yo ki rele Patrice ke m te pale n de misye deja. Sa se tizo ki se kouzen vitelòm ak nònò, nònò nèg yo asasinel nèg 4 se mawozo manje misye e se sat te fè gen tout batay sa aprè asasina misye paske son gwo jwè misye ye pa ti jwè pitit la nònò pwisan kidnapè men to trele patris la jan nap gade misye la son nèg ki son kriminèl nan dènye nivo jan nap gadel la. Ebyen ekoute, se misye yo t rele Patrice, se son pwisan chèf de gang ki nan baz Vitelòm ki ap kòmande anba galèt. Depi lè kestyon e. 3 milyon dola a, Vitelòm gon posture lap tante kenbe. Pase ou konnen gen nèg nan media ki deja di ke misye pa bandi etc. Misye se nèg e se antreprenè li ye, se homme d'affaires, bagay sa yo. Tande wi. Enben ekoute. Patrice. Misye kite solda li yo fè sa l vle pase l tèg yo. Bon, lè l chèf yo, yo gen ti solda k avè yo tou. Misye gen la l kase yon kay nan zòn nan. E kay misye al kase a se kay moun Vitelòm. Tande sa m ap di nou la a wi peyi a. An nou Vitelòm nan se yon pwisan li ye. Misye se solda Vitelòm pa vre? Patris. Misye son puissant chef de gang ki ap dirijan bagalèt. Misye al kase yon kay, men kay misye al kase a, se moun, se kay moun Vitelòm. Vòlò ap vòlò fanmi vòlò. Se yon peyi difisil. Kounye a, Vitelòm rele Patrice an pèsòn pou vin kote l. Paske lè Vitelòm enfòme de sitiyasyon an, li rele Patris vin kote l nan baz. Patris pa vini son chèf li ye. Enben tande non peyi a. Vitelòm debake kay Patris ke n ap gade sou ekran an. Vitelòm, pye misye pa menm fin bon non. Tande, misye debake ak tout sòlda l kay Patris, anba galèt. Misye wonfle Patrice ak baton. Videlòm debake kay misye anba galèt nap gade sou ekran an banm wè misye gen yon lòt imaj banm gad sim ta fè nou wè li eeh wè men towo a towo gwonde epa ti gason k la non eben Saw tande a wi Vitelòm debake kay misye an pèsòn li wonfle misye anba baton tande sa lèl fin bat misye. Li vin a on kamyon l bwote tout sa t andan kay la menm fanm misye Vitelòm al avèl e menm madan Patris Vitelòm al avèl wi Vitelòm debake kay misye l wonfle misye epi l pran kamyon l li bwote tout bagay kay misye menm madanm misye Vitelòm pran l al avè li epi l di fò w aprann respekte chèf misye oblije kite anba galèt bon piske sòlda l ye nan baz ou konprann epi nèg yo te on ti kras ap jere l nan swason ekoute. Toro sa li menm Lajan wi k pase la Se kounya Nèg yo gentan serye Aktyèlman la a Nèg yo pa vle kont ti sòlda ap fouye moun non Ti kabi Misye pase lòd Depi yo fouy yon moun nan zòn nan pote plent pou li wi Hoo Jezi kri tande wi Ou wè sa m ap di nou an Blan yo ka ede Se vle yo pa vle ede men yo ka ede. Presyon 3 milyon an t sou tèt chèf wi. Pandan map pale avè w la a, Vitelòm gentan tounen la, moun on pakèt moun tòsè l, yo ret ap bat bravo, yo di w Vitelòm misye pa chèf gang, li pa bandi, o m pral montre w on sòlda misye la m tande li ye kouzen li ye kap pale pou misye la, misye di l pa bandi. E lapolis pap fè travay li? Lapolis pap fè travay li? Ebyen koute. Ti kabi la a. Misye pase lòd ak tout ti sòlda yo pou pa nan fouye moun. Depi yo, depi yon nèg fouye moun nan lèl la, pote plent. Paske nan dènye 48 gon pakèt ti visye konn ap fouye moun lòt bò a. Misye di pa yon bagay konsa pou lenstan, wè pou lenstan. Pa egzanp, gen youn ki fouye on moun nan 48 la, lè Ti Kabi tande nouvèl la, misye debake, lè l pote plent, Ti Kabi debake kay misye, l monte avè l nan baz li. E pa de baton l pa bay misye, l wonfle misye anba baton. Paske w wè peryòd sa a kounye a nan Pènye, nèg yo di w, n ap chèche yon trankilite. Sa nèg sa yo fè pènye wi. Kestyon milyon dola a. Vitelòm di nèg yo wè pou lenstan mesye fon ti poze n. Paske wè gen presyon sou do m etc. Ba yo milyon dola k ap pale donk mesye ann fon ti trankil. E kounya lapolis m gen enpresyon lapolis pran nan jwèt la. Paske vitelòm misye pa pou kont li e misye gen gwo nèg ki nan palè oh m pa ho sa map di la mesye eh palè m di misye gen gwo nèg nan pouvwa ki konekte avèl paske pa bliye gon ekip nèg ki nan pouvwa aktyèl la se nan e nan nan e nan bouch vitelòm e vwazen vitelòm yo ye se nan menm kota ak tizo yo rete oh lè yo gen kay yo nan swason la menm kota ak tizo. Menm kote ak Vitelòm, Vitelòm, tout fanmi Vitelòm e la wi nan Swasans ou Domòn. Anwo mòn nan la a, se la wi tout fanmi Vitelòm ye la a tè a la a wi. Chaje nèg la a, ansyen nèg, konseye nan palè, etsetera, nèg ki nan palè, ki gen gwo kay yo la anndan Swason ki se vwazen Vitelòm. Ou panse ou wè bay ou panse bay de lòm nan son bay blag li ye ou wè bay de lòm nan son gwo dosye li ye wi e pa dosye la polis kannik kouri pote boure konsa non se gwo dosye li ye e menm polisye yo fò pridan wi gen nèg yo ap sekirize la ansyen chèf aktyèl chèf se bra dwat vide lòm yo ye wi son peyi difisil gade misye a ou konprann e nou pa gade moun sou aparans la nou pa konn moun yo men gade misye byen. Misye di ke Vitelòm misye pa gang, misye pa bandi. Lapolis konnen ki kote bandi yo ye. E sa misye di a gen verite ladan l. Li gen verite paske lapolis konnen kot bandi yo ye. Aktyèlman Vitelòm aprè presyon milyon dola, kounye a misye mete de twa moun zanmi l parèy li nan Tòsèl k ap bale lari sou pretèks ke se pèp Tòsèl, ki pèp? Pèp la fin pati. Se de twa moun rezinye t ret Tòsèl epi oubyen moun ki nan menm baz wi. Se swa ou wè moun ki rete lotbò a kounya e moun ki rete lotbò a kounya se rezinye sa di yo pa gen chwa yo rezinye yo sa k ap rive ap rive. Oubyen moun nan nan baz li konekte oubyen fanmi baz e yo t ret anba wi. Majorite moun la ki gen kay yo kite bagay konsa. Paske Vitelòm misye pran kay tout moun nan zòn nan li fè sa l vle. Pon nèg avanyè nag yo asasine yon komisè de polis wi. Devan lakay li wi. Se pa mwa dènye yo la nèg yo asasine yon enspektè de polis la nan Tapaj lan? Se pa avanyè la Vitelòm debake kay yon ajan BLTS, misye kidnape tout moun nan kay la epi l mete dife nan kay polisye a, e pa avanyè? Se pa avanyè la, misye debake nan yon kay gen 2 pèsonaj ladan l 80 zan, 84 an, misye boule kay la ak tout dam nan, sitwayen ameriken, e nou genlè bliye e pa ayè la sa pase? Oo! Kounye a, Vitelòm gentan pastè legliz? Wè wè mwen menm Wè tout moun gade moun sot nan video a gade vizaj yo m pral fèm tande yo wè moun sa yo se paske n pap fè peyi gade vizaj yo byen lapolis te dwe aranjel li fouke tout epi l mete yon kote pou machin pa frape yo gade yo byen pou wè tout moun kap pale la yo nèt sitou towo sa gade vizaj misye ase li trè koni e map chèche detay sou li pa enkyete nou ou te ve aktive sou li deja. Tou lè 2 nèg sa yo. Ou deve aktive sou yo. Paske ou wè peyi sa, m di n sa deja, se sitirans nou, tolerans tout mete n nan eta n ye la. Se sitirans pèp la, se tolerans nou t mete n nan eta pouriti, labou, santi n ye ladan l lan la jodi a. Se pa nòmal. Sa vle di ke on nèg ki fè tout moun nan zòn nan mawon. On nèg ki asasine polisye pou dan ri, kounya a jodi a le fè ke le departeman deta ameriken mete on milyon dola sou tèt misye pou moun ki fè ki bay li, kounya al pran de twa malandren ki vin di ke o li se pastè legliz, o misye li pa konn nan tiye, li pa vòlè, li pa gang, li pa sesi. Ooh epi lapolis pa eeh nèg la di ke kareman lapolis pasel wè yo li pa di anyen bon chaje polisye t pa fin bon moun e mwen kap kraze kòm la donk eh son peyi difisil banm fèm tande non la banm fèm tande misye eh wi ou konprann banm fèm tande misye di yo vitelòm se bon moun. Yo fè nou mechanste yo kraze kay Vitilòm yo tiye anpil timoun nan zòn nan yo met dife sou yo lapolis vini sè yo fè tout sa yo vle jounen jodi a nou menm nou met pye nou atè poun di sa yo panse de nou epa sa ou wè nou pran bale nou nou pran bouwèt nou nap pwòpte nap klere zòn nou e sesi nou di tout moun yo di nèg yo ale glè ap fè yo. Nou di non, sa yap fè nou an n pa vle l. Nou di yo sispann enmède inosan Vitelòm paske sa yo di li la e pa sa. Vitelòm goumen anpil pou l rive kote l ye a. Mwen menm pou responsabilite mwen rele Aristide Méjean-Durand ke nou di nèg yo apre de jodi a la fò n gade pèp la met pye l atè. Nou pran responsabilite nou pwòpte tout lari, tout koridò ap pwòpte. Nou pral rive yon mwa desanm fòk lekòl ouvè, nou bezwen lopital. Nou bezwen sekilte Wè ale Nou bezwen manje Nou bezwen dlo Yo pa vin tiye nou Vide bal sou nou. Nap dakò avèm nèg sa kap pale la se paske la polis pap fè travay li mesye pou sa vitelòm fè nan tòsèl nan pènye pou polisye nèg yo asasine kounya men misye se men misye se poli la polis lap akize wi. Anvan m di pou nèg sal nan lari a la m tande lè bagay y ap fè pwòpte epi lapolis pa rive sou misye pou salye li pou ede l fè pwòpte nan lari a ah ou wè bagay e tout bagay sa dekouraje m e pa sa moun ap di ekri ki dekouraje m non se sa yo wi ki dekouraje m lè yon malandren konsa ap pale epi ou wè misye fin pale. Li inyore tout sa li fè nan baz li ak baz li, tout sa Vitelòm fè. Kounya w wè se lapolis l ap akize. Bon petèt li gen rezon. Paske anpil polisye se menm yo menm nan. Se menm yo menm nan gen dwa li konn sa l ap di a. Nou pa konnen. Nou pa konnen. E pa vre Tacha mande yo. Li gen dwa byen konn sa l ap pale a. E gen anpil polisye ki pa fin bon, ki pa fin bon moun. Bon m fin tande emisyon nou, li poko fin pale non. Se yon peyi difisil tout bon wi, peyi Yo fè nou trop mal, nou wè nou pa gen leta, bon nou menm nou leta tèt nou paske nou pran bale nou. Tande, nou pral fè ti jaden nou nap antann nou, nap antann nou nap kolabore pou nou viv ansanm. Silvouplè mesye kite moun tòsèl trankil. Kite vitelòm inosan trankil li pa vòlè li pa gang nou konn kot gang yo ye wale moun tòsèl pa konn pè moun nou pa janm pè moun nou respekte tout moun nou pa janm pè moun e nou di yo sa yo pou pè paske nou menm nou pa annafè avè yo kite nèg yo ret nan trankilite yo paske nou menm nou pran responsablite nou nou met pye nou atè alò ki garanti nou kapab bay avèk anpil pitit zòn nan ki deja kite zòn nan pa rapò avèk garanti a san pousan depi jodi a lame mèt tounen lakay yo garanti san pousan. Tout bagay sou kontwòl. Garanti san pou san tout moun ki te kite zòn nan, teyat yo t ap fè. Lapolis ki t ap fè dezòd. Se pa nou menm. Se lapolis k ap mache pran jenn gason, vide gaz sou yo, boule yo, tire yo tout kote nou menm nou di. Ou tande? Sa di misye e pòt pawòl Vitelòm. Sa di misye s on nèg ki nan gang Vitelòm nan. Kounya la polis Doc yap swiv mwen la Doc se tu ok video sa yo pat yo pot ko wè li yo pot ko wè li byen ke li m te m te depozel sou m kwè m depozel sou chanèl lan li sou trip foumi li sou ti koze men yo pot ko wèl m panse yap wèl kounya donk gade misye byen pou mwen paske nèg sa li paka bon moun an oken ka gon zanmi ki te di non ou paka gade moun nan sou je pou di li pa ou wè nèg sa an oken ka li paka bon moun.